Bonjou, bonswa, sa pral depande nan ki lè wap gade video sa a, ebyen jodi a la nou vin pale de yon ka ki vreman grav, kote yon jèn demwazèl ki tal eseye refè kòl, ebyen jèn demwazèl sa a li rive mouri nan, ret gad video a jiska la fen wap jwenn tout enfòmasyon. Ebyen non jèn demwazèl sa a se Jennifer Kisha Decius, jèn demwazèl sa a gen yon website online kote li vann cheve, Avèk lòt pwodwi pou fi tankou valiz, tout sa yon fi ka bezwen. Ebyen jèn fi sa se yon jèn fi ki enterese avèk mannkina, men li te santi ke jan l te ye a pa bon, li te santi ke jan l te ye a li ta sipoze pi anfòm ke sa. Menm jan anpil moun konn fè, ebyen li t al eseye refè dèyè l, li t al eseye refè kò l. E pou byen di nou, tout sa yon moun ap fè nan lavi a, li gen risk ladan l. Se pa paske jèn demwazèl la mouri konsa pou n di bon, li pa t dwe al refè kò l. Bon, chak moun gen yon bagay yo renmen, chak moun gen yon bagay yo fè foli pou li. Ebyen, jèn demwazèl sa ki te abite nan eta Nouyòk pèdi lavi l pandan l t ap refè kò l. Èske se premye fwa sa pase? Gen plizyè lòt ka ki konn abitye reprezante konsa. Men, sa k etone plis moun se pa rapò avèk ki valè moun k ap refè kò yo nan kominote a, epi se demwazèl sa a ki malchanse se li menm ki rive mouri. Ebyen, bagay la trè senp. Lè moun nan ap refè kò l, se yon operasyon l al fè, e nan operasyon sa a gen plizyè tip de ensidan ki ka pase. E nou konnen tout operasyon k ap fèt toujou gen ris. E malchans pou demwazèl sa a, Malerezman li pèdi lavi l nan operasyon sa. Sèl sa nou ka di se pè a son ame e. Nap swete kouraj avèk fanmi demwazèl sa.